Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Anpil moun mande pou nou salye yo sou chanèl la. Bon, chanèl la se pa yo li ye, nou oblije fè sa men, demen m ap vini nan yon emisyon, pa bliye m di nou m gon emisyon m ap fè pou m remèsye nou paske avwa 155 mil pèsòn, se chak grenn abone ki fè li rive nan nivo sa. Bon, m panse ke fòk mwen fè yon emisyon jisteman pou m kapab remèsye fan yo. Men annatandan, ben, y a dè jan ki vle ke Nou fè sa, nou antisipe, kòm pa egzanp JDA. Eske sa va? Ya pa mal de fan les gens ki yo menm toujou nan live la. Chatou, eh Mia, eh Ronald Conception, bon anpil lòt. Tout moun mwen pa site non yo aparaman demen map vini paske gen anpil moun ki toujou aktif nan live yo. Ebyen les premières salutations adressées à nous-mêmes. Epi tout lòt moun yo, ben yap vini. Nap vini paske gen moun ki te la depi grenn abone an se yo ki te la ebyen merci beaucoup c'est l'heure de vous informer on va se detendre on va commenter on va écouter les informations et puis la famille ben nou pral pale nan live tou ebyen nou kontan avèk ou la e men enfòmasyon yo tout suit polisye yo ta sispèk ki ta enplike nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse pami yo Dimitri Herard ak Jean Laguel Civil Yo ta dwe transfere yo nan yon ti tan ki pa twò lwen nan Penitansye Nasyonal. Bon, depi w al nan Penitansye Nasyonal, se lanfè anfas. Paske laba a, se sitiyasyon kawotik. Men gen de dout, mèsenè kolonbyen yo, mèsenè yo yo menm, bon, mesye sa yo te pale avèk avoka yo. Mande avoka yo pou yo kapab fè tout jimnastik ki egziste. pou w pa kite yo voye yo nan penitansye nasyonal. Paske laba a, yo estime ke se kapab le couloir de la mort. Laprizon ki pi sadik yo kapab konnen paske yo vreman pè pou ke mesye prizonye ki nan penitansye yo pa ta touye yo. Men, yo te mande avèk avoka yo pou kapab egzèse rekou sa a. E il semblerait que ça n'a pas marché puisque otorite ayisyèn yo, alò lajistis nan peyi Dayiti pran desizyon pou kapab transfere mesye sa yo nan Penitansye Nasyonal tèt chaje. Pwoblèm! Pwoblèm pou kolonbyen mèsenè kolonbyen yo menm ebyen ki gen non yo site nan afè asasina prezidan Jovenel Moise. Donk, mesye yo te vrèman pè pou pat lage yo nan Penitansye Nasyonal paske yo pè pou pa asasine yo tou. Bon! Yo lage yo nan penitansye nasyonal, vie de cauchemar, vie de merde e finalman tout te fini pou mesye sa yo ki petèt pral nan yon couloir de la mort daprè yo menm e ap atann aske petèt yon jou yo ta kapab sòti vivan. Gen yon lòt pwoblèm nan yon prizon ankò. Gen yon rapò ki pibliye. Pa bò kote, Òganizasyon Sitwayen pou yon Nouvèl Ayiti, OCNH, nan rapò sa a, òganizasyon an konfime genyen yon konfli ant otorite penitansyè yo ansanm avèk Arnel Belizaire, Anel Belize li menm ki pa sispann denonse move tretman yo bay ak kamarad li yo nan prizon an. OCNH mande pou jij nan lakou dapèl Pòtoprens òganize yo pou kapab pèmèt Anel Belizaire konnen sò li nan yon pli brèf delè paske konfli sa a li pa ta dwe dire daprè òganism k ap defann dwa moun nan. Claudy Gassant mouri, Claudy Gassant daprè enfòmasyon yo touye tèt li, li te evidan pou te poze madanm Claudy Gassant kestyon paske te gen de dout ki plane pa rapò ak tèz ki evoke dizan ke Claudy Gassant se serè swiside. Yo te arete madanm ni avèk 3 resòtisan ayisyen. Ebyen la nouvèl se ke sèt fam la, èl a ete libere ansanm avèk moun sa yo Dimanche soir. E yo fè konnen ankenn chaj pa kenbe kont moun sa yo. Se deklarasyon ki fèt nan laprès pa bò kote pòt pawòl lapolis dominikèn Ana Jimenez Cruseta. Donk, madanm nan daprè Jimenez. Cruzeta Ana li pa gen anyen pou l wè nan asasina Claudy Gassant. Tèt chaje. Eske se Claudy Gassant k touye tèt li vre paske premye bagay yon nèg kapab di tèt ou lè w gen yon bèl ti fanm konsa nan men w ki gen 35 an epi ou menm ou gen 56 petèt fanm nan li te gen dwa gen pye lejè dèfwa ou te kapab jwenn li an flagran deli bon ou pa ka sipòte ou touye tèt ou se kesyon wi m ap poze. M pa di se vre. Sa ta kapab rive. Fanm nan fè yon bèl pitit fi, yon bèl pitit gason pou ou. Men ofinal, ou pa t fè tès adeyèn paske w te kwè nan madanm ou. Lè w vin rann ou kont ou wè pitit pa pou ou. Donk, otan de bagay ki kapab pouse w touye tèt ou. Men pa bliye tou, nostalji a li egziste. Gon vi ou te konn ap mennen. Epi lèw gade ou wè tout e preske fini por swa, bon sa kapab rive ou pran yon desizyon konsa. Genyen ti pawol toujou wi. Nou pral anchene la avek yon reportaj youn nan konfrè nou nan Telescoop kote etidyan lekol nomal siperyè yo menm yo denonse asasina ki fèt sou ansyen prezidan repiblik lan Jovenel Moise nan dat 7 jiyè pase a. Etidyan sa yo mande jistis pou defen an, menm jan tou avèk etidyan Gregory Saint Hilaire ki te mouri nan lekòl nòmal siperyè anndan lekòl la. Pandan yo pwofite pou mande ak nouvo minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la pou kapab pran bon jan dispozisyon pou rive entegre etidyan finisan yo nan sistèm skolè ayisyen an. An nou swiv. Etidyan lekòl nòmal siperyè yo eksprime mekontantman yo fas ak kondisyon ansyen prezidan repiblik la Jovenel Moïse rive pèdi lavi l nan dat 7 jiyè pase a lakay li. Inivèsitè sa yo ki te toujou ap manifeste kont administrasyon Jovenel Moïse la, yo pat janm swete l al nan peyi san chapo ankò mwens nan kondisyon li mouri a. Nan sans sa, yo mande pou jistis fèt sou krim sila, menm jan ak asasina etidyan Grégory Saint Hilaire. Se youn nan rezon n ap wè de 1804 jiska 2021, nou gen sèlman 3 prezidan opouvwa ki arive viktim menm jan ak Jovenel Moïse. Nou genyen dabò Jean Jacques Dessalines, answit Cincinnatus Leconte e nan ka Leconte la, nou nou plis ka pale de disparisyon paske yo pa t janm jwenn kò l. E anfen, se Jovenel Moïse, 7 jiyè 2021. Se vre nou menm nou te viktim de tout atwosite, monstriyozite Jovenel Moïse, nou viktim de Jovenel Moïse. Men sa k rive 7 jiyè a, menm jan n ap mande jistis pou Grégory Saint Hilaire, nou mande fò gen bon jan limyè ki fèt pou rive mete anba kòd moun ki enplike de fason dirèk ou endirèk nan kad asasina Prezidan Jovenel Moise. Jounen 2 out la fè egzakteman 10 mwa depi etidyan finisan nan depatman istwa nan Lekòl Nòmal Siperyè sa te asasine nan fakilte sila. Etidyan sila pa t janm sispann goumen pou entegrasyon kamarad li yo nan sistèm edikasyon nasyonal la, Daprè Jean Renold Eliste k ap site priyorite yo nan kad di mwa asasina Grégory Saint Hilaire. Jounen jodi a, nou menm, di mwa sa a, nou gen twa bagay ki enterese n. Premye bagay la se mete anba kòd yon moun tankou Dimitri Hérard e fòk Agénor Cadet reponn kesyon poukisa li gaspiye resous imèn sa yo anndan Lekòl Nòmal Siperyè. Answit, pou yo entegre prese prese pwofesè stajyè yo e pou fòk pwotokòl la respekte e manman Grégory, ki te konn ap lote patat Kwadèbosal pou l fè edikasyon l. Papa Gregory ki te konn ap ki te ajan de sekirite pou l te kapab fè edikasyon l paske se nan Gregory Saint-Hilaire sèlman yo te kwè fòk moun sa yo jwenn reparasyon ak jistis. Priyorite etidyan yo gen kòm eleman dominan entegrasyon etidyan finisan yo nan ansènyeman. Nan sans sa, etidyan finisan nan depatman istwa modèn nan Lekòl Nòmal Siperyè a mande nouvo minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la pou reponn ak revandikasyon sila yo san pèdi tan. N ap tann de manyè pratik diskou sa e li dwe pase sitou e avan tou pa nominasyon de pwomosyon ki boukle sik detid Lekòl Nòmal Siperyè yo, ki diplome e ki fin fè staj e n ap tann efektivman ke Madam Joseph nome 2 pwomosyon pwomosyon sa yo e ale chita prese prese sou pwotokòl dakò a ki di klèman ke apre chak pwomosyon ki fini Lekòl Nòmal Siperyè yo gen dwa pou al fè staj e antre nan lise yo kòm pwofesè nome nan sistèm edikatif la. N ap soulinye etidyan Ekòl Nòmal Siperyè yo anonse lansman dezyèm edisyon Prefak la k ap òganize Nan memwa ansyen etidyan Gregory Saint Hilaire, selon eksplikasyon yo, postilan yo pa p bezwen bay yon goud pou patisipe nan kou sila yo. Bah écoutez nap referme avèk dosye sila men atansyon la personne que vous allez regarder youn nan yo le premye ministre premye minis la tèt chaje timoun li manke chik wi e mwen wè gon tonton vès sou premye minis Ariel Henry e pa ti vès non vès sa sanble tèt koupe ak vès ki te sou Koman li rele Titerios nèg gran ravin nan byen sur Ekoute Mesye le Premye Minis si ou te genyen vès sa yo ou te konn ap naje ladan yo paske se ansyen moun ou ye men jounen jodi a la ou konnen fon ti jan pi sexy fò vès la on ti jan kole fòk genyen nouvo kostim nèspa bon e Premye Minis lan ki fè on gwo pa Ariel Henry ki vizite jounen lendi an lokal la Kou Siperyè dè Kont ak Kontansyon Administratif okazyon pou chèf gouvènman an boukante la pawòl avèk Prezidan la Kou an. ki se Wogavil Bwagene. Nou tande kòman yon nèg rele Bwagene. Yo te pale sou anpil dosye tankou depans leta, redisyon kont, pwojè kontra, epi Premye Minis Ariel Henry li menm salye travay lakou a fè, travay ki ap kontribye nan ranfòsman ekonomi ayisyèn nan. N ap koute youn aprè lòt. Premye Minis Ariel Henry epi answit Rogavil Boisguene. Lakou dè kont se yon enstitisyon ki esansyèl, ki enpòtan pou leta. Li enpòtan pou l kontwole aksyon nan leta ap fè a o nivo dè finans, li enpòtan osi pou l bay jistis, sa yo rele jistis nan administrasyon, jistis administrativ. Nou te vin wè Lakou dèkont e nou te gen yon seyans de travay avèk yo pou nou te di yo tou dabò ke nou kontan ke yon enstitisyon ki rete ki ap mache nan yon anviwònman trè difisil. Nou te vin di yo tou ke nou bezwen yo pou kontwole sa n ap fè paske nou kwè ke Leta pa ka mache san l pa gen kontwòl Sa yo rele redisyon dè kont. Sètadi lè leta fin depanse lajan e menm avan l depanse l, fò l genyen de kontwòl sou li. E nou vle kontwole leta. Nou remèsye yo paske yo kenbe, yo bay rapò, yo bay jijman e ke yo pèmèt ke leta a pa fin deraye. Deside vizite Kot Siperyè dè Kont Edikotasyon Administratif. e nou te echanje sou ansanm de pwen ke nou estime ki endispansab si nou vle genyen yon peyi ki chita sou redisyon dè kont, ki chita sou sa yo rele eta de dwa, ki chita sou wòl e atribisyon chak moun dwe jwe. E Premye Minis Ariel Henry pwomèt ke gouvènman l lan se yon gouvènman ki ap aplike lalwa, se yon gouvènman ki ap pran an konsiderasyon lè remak e lè rekòmandasyon de la Cour ke la Cour a ap genyen pou l pwodui sou ansanm de rapò e sou ansanm de dokiman ke yo soumèt li lè ke Kou a emèt dè zavi sur dè pwojè de kontra, li pran angajman pou l rankontre rès gouvènman an pou l mande yo pou yo rete. A la limyè de la lwa, yo rete an aplikasyon de la lwa e pou yo kapab pèmèt ke peyi sa li sòti nan marazm ekonomik ke l ye a, ke peyi sa li sòti nan sitiyasyon ke tout moun konnen ke l ye a.